Dosye asasina Erick Jean Baptiste pwopriyetè fondatè Père Eternel Loto anndan peyi Dayiti nou konnen ki li menm tonbe anba kout bal bandi e presizeman ti makak ak tout lame yo ki yo menm retire lavi Sitwayen sa a nou konnen ki se youn nan òm dafè nan peyi Dayiti ki kreye anpil anplwa sitou nan zòn Kafou ebyen Pè Etènèl Loto donk Erik Jean Baptiste se yon chouchou pou moun Kafou ki jodi a la a tonbe anba kout bal bandi nèg san pitye retire lavi sitwayen sa a ki jodi a la a e do ki pa egziste ankò e gen anpil anpil anpil jounalis ki yo menm pral kòmanse nan kouri paske nèg yo pa ta inosan nan sak rive a la a parapò avèk 2 gwoup gang ke nèg yo toujou ap di ke se 2 òm dafè ke se 2 biznisman alòske nèg yo se mal yap fè yap touye moun yap kidnape moun e jodi a la a ou tande gen jounalis ki yo menm ap fè nèg sa yo pase pou bon moun e anndan videyo sa a nou pote tout detay pou ou sou sak pase Pè Etènèl Lotto Egyon Baptiste ki li menm jodi a la sou do 2 pye devan chèf gang Ti Makak ak lame l la retire lavi Eric Jean Baptiste. Nou pap pale twòp paske tout detay yo deja anndan videyo sa nou pral envite w tande TT ki pral ban nou koze e ou pral sezi wè gen nèg nan moman ki kòmanse gen dyare paske nèg yo pa inosan nan sak rive a la nèg sa yo yo pral gen pou reponn kesyon paske yo te konn ap kore gwoup gang sa yo kore nèg ak zam sa yo tout detay rete konekte sou video a gayy jiska la fen nap tounen. Peche yo fonksyone, men yo pa konprann reyalite a. Paske gen yon pwovèb nou di lakay nou, Jou fèy la tonbe nan dlo a se pa jou a l koule. E wè sak rive Erick lan la? Ernst Arthur merci pour les étoiles Nat Didor merci tande byen ou wè sak rive Erick lan la? Azor merci sa pral deklanche batay Matisan pi rèd toujou m pral esplike m pat ka kenbe fò m te vin fon ti pale avè nou. Ou wè sak rive Eric Jean Baptiste la nèg yo asasine Eric sèl enfòmasyon bandi ak zam tiye Eric Jean Baptiste ki se prezidan direktè jeneral père Eternel Loto ki se sekretè jeneral pati RDNP Eric son gro antreprenè nan peyi dayiti son gro antreprenè nan peyi dayiti Augustin Lenes misye komanse antrepriz li an 1990 misye marye an 1992 Père Éternel Loto se yon antrepriz ki bay yon pakèt moun travay, ki pa sèlman nan Kafou, ki pa sèlman nan Pòtoprens, ki toupatou nan peyi a. Sa vle di ki sa? Ayiti, mari mari, ap fini nan men nou san n pa rann nou kont. Ayiti fini nan men nou. Paske lè w nan sosyete, kòm si nèg ki gen kòb nan men yo, y ap disparèt. Sa ki tante kòm si ki wè bagay la melanje nan men yo kite peyi a yo al kache aletranje. Hein? Yo al kache aletranje. Jodi a la klas mwayèn nan li dekapitalize depatcha nèt. Fednel, yo oblije gen anpil moun ki gen ti kòb nan men yo, yo oblije kite Ayiti yo al envesti an Repiblik Dominikèn, genyen ki oblije monte nan lòt ti peyi yo al envesti kòb ke yo fè an Ayiti, paske peyi a envivab. Kisa sa vin bay kòm rezilta, kòm konsekans Fridnè? Sa vin fè ke jodi a gen yon pakèt jèn ki nan chomaj. Gen antrepriz ki fèmen. Sa ki pa fèmen yo, yo oblije fonksyone ak kantite redui. Paske yo pa ka peye tout moun, tout anplwaye ki ladan l. Peyi a bloke nan men nou. Pa gen gaz. Lekòl pa ka ouvri. Tout bagay pa ka fonksyone. Epi yo aksepte l. Kounye a mwen menm sa ki deranje m la sosyete Daniel Fleurant se paske Georges Nelson Pierre Malgre tout konsta sa yo Joseph Wisly frè m gen de nèg an Ayiti ki gen mikwo nan men devan yo olye nèg yo pale sa ki bon pou sosyete a yo sèvi ak mikwo yo pou yo fè divèsyon pito ann pran egzanp ki senp ki parèt banal Esaü César misye wonfle madanm ni. Madanm ni ap chèche sekou moun pou ede l pou denonse l. M pa janm pale a madanm misye. Se yon lòt konfrè ki ban m nimewo, ki bay kontak pou m konfime. Kounye a, lefè ke misye vin ap fè yon pòz awogan l, m denonse l. Kounye a, l vire sijè a, li di ke li bare m k ap file madanm ni. Ou wè sa yo rele divèsyon an? e gen yon pakèt moun malerezman ki mal konprann ki pa konn reyalite an epi yo pran sa l di a pou levanjil epi divèsyon an kontinye e yo banalize vrè pwoblèm nan men sa k Ayiti a ebyen se konsa n kraze peyi a se konsa n kraze peyi an paske nèg yo itilize nou paske yo estime anpil nan nou sèvèl nou boukannen sèvèl nou griye nou mal konprann. Yo fè n tande sa n ta anvi tande, men yo pa di n sa ki verite a. Lè m pibliye foto kote je madanm manke pete, etsetera, blese l, tout bagay, epi tout moun met de men, o sezi, o misye vagabon vre ti, paske yo manipile w, ou yo fè w tande, yo fè w kwè nan sa w ta anvi tande a. Men yo pa di w verite a. Ebyen se sa k kraze peyi an. Paske mwen menm, lè m pran desizyon, m gen yon pakèt sijè m ka pale. Ou pa konnen, m pa janm ap vante de sa m etidye, etsetera, bay sa. E pa sa balan ye. Gen yon pakèt sijè ke m ka pale ladan yo. M chwazi pito pale de bandi k ap miltipliye toupatou nan peyi a. Se sa reyalite an ye. Paske jodi an peyi an li gangle, peyi a gangsterize. Chak kote ou pase Gary Petit Frère se yon chèf gang k ap fè lalwa. E laprès pa inosan ladan l. Laprès pa inosan nan sa n ap viv lan. Donk laprès, zanmi Eric Jean Baptiste, Jean Gilles Merlin, kontribiye nan asasinen l. Je repran, zanmi journaliste Eric Jean Baptiste kontribiye nan asasinen l. Paske ou gen dwa gen pozisyon politik ou ki divèjans, ou gen dwa pa wè Eric nan etc. Kòm nan bagay politik. Men fòk ou dakò Eric se yon gwo gwo antreprenè peyi a genyen. E misye envesti, misye ede nan yon pakèt bagay nan peyi a, Wideline Syndic, je te salue. Sa vle di ou gen dwa pa renmen Eric pou pozisyon politik li. Men fò w dakò Eric se youn nan moun ki envesti anpil an Ayiti. E pa gen twòp nèg ki envesti nan peyi a menm jan avèk ke Eric Jean Baptiste. Misye gen bagay li, li gen yon pakèt antrepriz e gen yon pakèt moun k ap travay ladan l. E misye pa sèlman rete Pòtoprens, misye ale nan pwovens, misye fè. bay èd a lekòl, mèsi Jacques Douyon pou les etoiles, misye bay sipò nan inivèsite, etc. M ale Port Salut, w ap gade yon bèl ti kote, yon ti rantre nan Port Salut, se Eric ki konstwi l. Sa di Eric itil peyi a pase yon pakèt valpa k ap betize nan peyi a. Ke w renmen l, ke w pa renmen l, Eric pa zanmi m. Eric pa zanmi m, men map di yon verite sou li. Misye se youn nan nèg ki envesti anpil an Ayiti. Ke w vle l, ke w pa vle l, ke w renmen l, ke w pa renmen l. Ebyen, nèg ankò ki otou d'Eric, merci frère pour les étoiles, m pa gentan wè nou an. Sa vle di, nèg ankò ki otou d'Eric Jean Baptiste, yo kontribye nan asasine l Mourra Désir merci pour les étoiles Poukisa lè yon nèg pa egzanp tankou Guerrier Henry lè yon nèg tankou Guerrier Henry ki se bra dwat Éric Jean Baptiste Ou pa wè jan peyi a vin ye la Ou oblije pa ka nan kache voye men ankò Mandy merci pour les étoiles Lè yon nèg tankou Guerrier Henry journaliste de renom ke tout moun konnen nan peyi a. Misye se bra dwat Eric Jean Baptiste. Misye konn tout aktivite Eric Jean Baptiste. Bon, lè w wè yon nèg konsa chita devan mikwo l pou l ap fè w, l ap fè elòj kiyès Krisla? Kiyès ki Krisla yon chèf gang? Misye kanpe nan emisyon l pou l di w ke san Krisla pap gen Fontamara. San Krisla pa gen Kafou. E kounye a sa k pase? E sa m ap di nèg yo pa konprann wi. Yo pa konnen non sa k ap pase Flodurlix. Paske kounye a lè w ap fè elòj Kris la alòske ou menm ou se bra dwat Erik Jean Baptiste. Nèg yo ap manke touye Erik deja Tardieu Saint Victor. Lane pase an 2020 oubyen 2021 la Yo ouvri bal sou Eric Jean Baptiste. Nou sonje sa. Yo krible masin misye anba bal. Gen moun ki te menm di oh e divèsyon paske Ayiti e konsa. Kounye a l mouri se pa divèsyon. Men gen moun ki te di oh e divèsyon etc. On ti tan aprè zen pete, pitit misye, m tande yo di swa yo di yo ta li ta pral fè kidnaping oubyen yo t ap kidnape l. Pil koze te pale nan peyi a etc. Premye nèg ki prezan nan Thomassin lè sa et Guerrier Henri. Sa di Guerrier Henri misye se bon zanmi Eric Jean Baptiste. Aloske Guerrier Henri se bon zanmi Chrisla on chèf gang. M te konn di yo tap touye l. Gen yon pakèt blofè kap kòmante bay tèt anba wi. Epi tou ki sa m pat di an? Ou konn tande tout sa m di? Tande wi. Sa vle di ke Guerrier Henry Eric Jean bon zanmi Eric e misye se zanmi Krisla. Ou pa toujou tande lap pale nan emisyon l lan? Misye kareman l kanpe nan emisyon l lan l di w ke san Krisla pa gen Fontamara non. Alòske Krisla anfas Ti Lapli ap goumen. Krisla anfas Izo ap goumen. Krisla anfas Ti Makak ap goumen. Sa vle di ke nèg ki otour, an 2018 sa te fèt, nèg ki otour Eric Jean Baptiste kontribiye nan asasine l. Paske jodi an, fòk nou pran konsyans pou n sispann ap vann peyi a chèf gang pou antreprenè. Fò n sispann ap vann peyi a chèf gang pou òm dafè. Fò n sispann ap vann peyi a chèf gang pou aktè politik. E se pa nòmal, se inakseptab. Paske mwen menm, olye kounye a nèg yo kòmsi apresye travay mwen etsetera bagay, menm nèg sa yo. Yo atake m de preferans. Alòske se yo menm ki kontribiye nan fè chèf gang yo panse yo se moun. Kòman kounye a pou rive nan yon peyi kote ke pou wè Arison Ernest, doktè wi, paske ou wè kounye a sa k pase, m pral oblije lage l san filtè. Paske nou mouri deja. Tande wi, paske nou mouri deja. M pral oblije lage l san filtè. Merci Saül Joseph. Arisson Ernest kounye a pou wè, on nèg ki al lekòl, ki etidye, se doktè wi. Kap fè pwomosyon pou l boukannen, kap fè pwomosyon bandi. Sa vle di laprès kontribiye nan sa n ye la jodi an. Laprès patisipe nan sa n ye la jodi an. Sa di laprès kontribiye nan asasine Erik jodi an. Alòske Erik Jean Baptiste se youn nan pi gwo sipòtè laprès genyen. Misye gen piblisite nan prèske tout medya nan peyi a. Radyo Karayib an patikilye pèdi yon gwo patenè ki se Erik Jean Baptiste. Paske kòman nou imajine la sosyete? Lè w wè yon nèg tankou Arisson Ernest k ap vin vann sosyete a pawòl je nèf, pawòl poul boukannen. ka fè kòmsi des chefs de gang pase pou des acteurs politiques. Bon nou pa wont? Kòmsi nou pa wont? Kerline Adrien, kòmsi nou pa wont kòm moun? An verite sa fè m mal. Paske Eric Jean Baptiste. Misye se petèt ra moun, kokorat, ka vin pale de yo raple m te nan zile. Ou konn tande m ap pale de bagay sa yo? Ou wè kounye a m san filtè. Dayè si w te moun ou t ap konn poukisa m kite Zenith avan yè la. Donk sispann fè divèsyon. Nou kraze Ayiti nan kokoratize l bay tout bandi kòmsi ou konprann montre bandi yo se afè. Koulye a nap tiye tout moun nan peyi a. Se pa nòmal, se inakseptab. Kòmsi nou aksepte ke Ayiti ap plonje. E sa ki dwòl lan, m konn ap gade moun ki sou rezo yo la a. Ayiti wi, m ap gade moun la t sou rezo yo k ap kòmante. Si m bezwen yon moun joure m, site Krisla. Site Karavàn, Site Jenèv, Site Lanmò San Jou, si, moun ap, chak gang ou site yo di w o, enben e sèlman de gang sèlman ou pale w menm. Alòske gang yo ap fè yo mal. Chaje gang sou rezo sosyal yo. M te wè w fè screenshot tou m al verifye sou kèk wi. Chaje bandi sou rezo sosyal yo k ap ankouraje kidnapè, k ap ankouraje kriminèl, asasen, k ap tiye yo nan peyi an. Paske li pa nòmal Kòmsi pou l rive nan yon peyi pou se kokorat sèlman k gen valè ladan l. Moun al lekòl, sa pa vle di anyen. Dayè n kraze lekòl. Fakilte dè syans nou kraze l. Lekòl pa ka ouvri. Lekòl pa ka fonksyone. E tout moun aksepte l. Se nòmal. Chak kote w pase, s on chèf gang k ap kòmande. Se nòmal. Yo aksepte l. Ou wè mwen menm, m di sa. M pa, m pa nan gang. M pa gen gang. M p ap sipòte gang. M p ap ankouraje gang. M pa gen preferans pou gang. Paske gang yo fè n abi. Yo fè n mal. Se yè wi m ap di nou la a. Nèg yo nan geto a kounye a. yo itilize pouvwa ke yo gen ak zam pou yo abize ti medam nou yo eh mèsi zanmi sa ki voye twal pou mwen m pa gentan wè non an yo pou yo itilize ti medam yo abize yo gon pakèt chèf gang ki tonbe la a ki kite de twa ti fi ansent gon pakèt ti moun san papa ki nan geto yo. Kiyès ki koz? Laprès pa inosan. Lè, bon m di w yon ti bagay. Ou wè tò sèl ki pouri jodi an? K. Artlyns, mèsi pou les étoiles. Ou wè tò sèl Jeune Laguerre, mèsi. Ou wè tò sèl ki pouri jodi an? Ou wè Pernier pouri jodi an? Lè Vitelòm kòmanse frape tò sèl. M denonse l. M di e atansyon gon bagay k ap rive la. Nan emisyon wi. M di ou wè gon gang k ap fòme Tòsèl, Franklen, Franky, mèsi. M di si leta a pa aji vit Tòsèl pral gate. Paske lè sa Matisan te gen tan frape. Gen jounalis ki rele m nan telefòn. Pou dim non TT monchè ou wè nèg sa yo se bagay tè yo regle yo pa bandi ou wè nèg sa yo se zafè tè yo regle yo pa bandi men rezilta jodi a youn nan pi gwo kidnapè John Liberia merci ki genyen nan peyi a jodi a li rele Vitelòm Guerrier Henry nan mikwo l. Pou misye ka atake m k ap denonse bandi Guerrier Henry wè m site non m pa souvan fè l men bagay ki rive Rick la frape m Guerrier Henry nan mikwo l misye a on emisyon pil moun ap tande etc wi misye vann nou peyi an pandan mwen m ap denonse bandi m ap denonse bagay misye envite Nèg yo fè afich wi pou yo al resevwa yon antreprenè, yon òm dafè, yon ajan sosyal, yon ajan de devlòpman, kiyès? Vitelòm inosan. Tande wi peyi a. M pa di w lòt non, m di w Guerrier Henry. Nèg yo fè afich m wè sou tripotay lakay tout bagay. Nèg yo fè afich paske yo gen yon envite de mark ki se kiyès? Divers Maxo, mèsi, Vitelòm Inosan. Epi sosyete aksepte l. E mwen t pa bon, e mwen t vagabon, e mwen t pa bon. Kisa sa vle di? Ebyen kounya menm Vitelòm sa ke Guerrier Henry te vann nou an pou òm dafè ke son men li la m te pase yon ekstrè ladan l en ke yo vann nou pou òm dafè lan se menm Vitelòm sa k ap tiye polisye k ap tiye moun k ap rantre nan kay moun k ap kidnape moun. ok se li menm merci a toi Eddy Pierre le dosye kanaran an vini m di atansyon si pa gen anyen ki fèt gen yon lè kap rive kanaran bagay yo pral konplike men kanaran jodi a. Sa di mwen menm, mwen itilize espas mwen pou m antre nan mitan gang yo pou m denonse yo, lòt nèg yo itilize espas yo menm pou yo pwomote gang yo, pou montre yo se wa. Men rezilta jodi a. E kounye a kisa k bay kòm rezilta? Eri Jean Baptiste mouri. nan zòn lakay li. Tande wi sa m pral di nou la a. Pa bliye m te di nou gen yon pakèt gran nèg se laboul taraz yo rete. Ti makak son chèf gang k ap kòmande nan laboul 12. de rivière nan zòn Fessard, zòn legliz 7 doulè. Ti Makak se yon ansyen sòlda Arnel Joseph, ce puissant chef de gang ki tap kòmande nan Village de Dieu egalman poste Pierrot sou Marchand Dessalines. Ti Makak. Se yon alye sur baz 5 segond Izo avèk konpayèl li Ti Lapli. Tande sa m pral di a paske m pral ale talè. Goumen pete anlè an avèk Ti Makak e Toto Bòlèt. Kounya Toto kisa yo fè? Toto ap finanse gang pal tou ki se nèg krisla. Paske anpil nèg ki gen kòb anlè an vii metelus yo panse ke kòmsi krisla li menm ki jis nan ti bwa yo pa menm konte sou lapolis non yo konte ke krisla kapab ede yo. E de fèt, gen anpil sòlda k ap siveye bagay byen Toto gen anlè a, se sòlda Kris la voye sou Taraz. Bagay sa a vin fè ke ekip Ti Makak la revòlte. M te pale n sou bagay sa a deja. Sa vin fè ke nèg yo ap denonse Toto yo di k ap pran tè yo, alòske nèg Ti Makak yo yo te ak Toto avan an. Ebyen nèg yo vin revòlte, nèg yo mande pou Toto remèt tout tè ke l pran nan men abitan etc. Sitiyasyon an vin konplike, tout jounen gen batay pou kestyon kontwòl teritwa. Pa gen pwoblèm. Sou baz sa, premye gwo kou nèg yo pral bay Toto, se yon ajan sekirite misye te rele Rodney nèg yo asasine. E rodne se t yon eleman enpòtan pou toto Nèg yo asasine rodne Nèg yo tan yo yo prepare yon plan e yo pran misye yo asasine l Depi lè sa batay la la pi rèd Nèg yo fon konbinezon peye lajan gran nèg kanlè an yo fon yon pretèks gon operasyon Operasyon mennen yo di yo atake baz ti makak Pa gen pwoblèm. Yo atake baz Ti Makak, nèg yo fon repli. Nèg yo repliye ke n pa janm tande yo pandan yon ti tan. Alòske nèg yo desann nan baz 5 segond, yo al fon pa, yo pase yon tan, nèg yo vin ranfòse ak zam epi bal, yo retounen nan baz yo. Lè yo retounen, yo tiye prèske 6 moun ki se pwòch Toto. Hum! Nèg yo tèlman montre w yo pwisan wi. Nèg yo tiye anviwon 6 moun ki se pwòch Toto. E nèg yo retounen. Pa gen pwoblèm. Nèg yo ap frape. Sosyete a, les autorités entre parenthèses, yo pa de anyen. Nèg yo tiye Yvon Busseret ki son ansyen senatè de la République. Ki son direktè jeneral ebpls. Nèg yo tiye misye ak tout yon pwòch li, yo met dife sou yo. Pèsòn pa di anyen. Nèg yo asasine 3 polisye. E polisye sa yo, yo pa t al nan operasyon. Yo t al fon djòb pou Toto anlè a. E Vladimir Paraison se misye te responsab djòb sa a. Yo tiye polisye yo. Pa gen ripòs, pa gen replik. E nèg nan medya kontinye ap vann nou bandi yo kòm nèg jisteman k ap fè sosyal. Pa gen pwoblèm. Kounye la a, Eric Jean Baptiste pa egzanp, Pè Etènèl Doto, misye ki anlè a sou taraz. Pa bliye m di w zòn sa a se zòn Kris la kòmande. Kris la kòmande. Ebyen kèlkeswa nèg pa egzanp ki ta gen sipò Kris la, li otomatikman vin anfas 5 segond, li anfas ti lapli, li anfas ti makak. E se sa m vle nèg nan près konnen an Ayiti. Ou pa dwe gen preferans pou gang. E m t ap di sa avèk yon repòtè. Lè misye antre nan je nèf ou santi ke olye misye bay enfòmasyon kòm jounalis ou wè se yon manb je nèf k ap rapòte le fè. M di atansyon. Otomatikman ou vin konsa men sa k pase ou sible tèt ou. Lè nèg la nan mikwo l ap vann ou krisla kòm bon moun alòske ou se zanmi pèsonèl Erik Jean Baptiste, menm si Erik pa ta nan pozisyon an men w rann li sible otomatik. E pa bliye ke baz Erik Jean Baptiste se Kafou. Depi w di Kafou, ou di Krisla. Sa di Erik se yon nèg ki sible. Guerrier Henri rann misye pi sible. Paske l toujou ap vann peyi a krisla kòm antreprenè kòm nèg etc ou konprann misye pa bandi li pa chèf gang li pa kidnapè se bon bagay sa di kèlkeswa nèg ki otou w ki zanmi Guerrier Henry pa rapò ak sa li sible yo fò n di verite sa di kon nèg vle l ke w pa vle l rayi m joure m kritike m pale tenten sou bil ou m ap di w verite a. Sa di nou nou rand on pakèt sitwayen sible san n pa rann nou kont. Ou pa dwe gen preferans pou gang. Tout gang se gang, tout se kriminèl, tout se kidnapè, tout se vyolè, tout se asasen. Ki bay preferans sa a? Sa a diw ke depi ou gen preferans pou gang, kisa k pral rive? Nèg la sa ak zam nan al fonksyone. Le fè ke sa ak zam nan al fonksyone, li ensasyab. Sa a di li pa janm satisfè. Aladin Marcus gen dwa ba li 100 dola. Epi Carl Jules deside ba l 200. Epi se ak Carl Jules l ap mache. Daniel deler gen dwa bal 200 epi Frantz Guy men se yon verite fòm lagel epi ou menm ou bal 300 epi rapidman sa vol ap mache bandi pa gen zanmi vre se lajan k zanmi yo neg ki bal plus kob la se avel li ye eske kounya on neg kap fè biznis an ayiti li pral gen posibilite poul bay poul mache bay bandi lajan non Egzanp Erik ap travay kafou misye gen dwa jisteman e sipòte krisla se nòmal paske sil pa fèl li pap ka fonksyone men eske kounya Erik kapab sipòte krisla poul ap sipòte band tilapli poul ap sipòte izo poul ap sipòte timakak. Misye pap rete yon goud nan pòch li. Hein wa. Carrie Verso merci. Misye pap rete yon pyas nan pòch li. Gregory Magloire. Sa vle di ke la sosyete nou bezwen konprann. Nou dwe konprann ke jodi an nan dimansyon n ye la a se pa yon dimansyon kòm si pou nèg nan kache, kase fèy, kouvri sa etc. Pèsòn pa epanye. Pèsòn nul n'est exempt. Pa gen vip ankò nan peyi a. Pa gen vip ankò nan peyi an. Jodi an, Lèzetazini, Le Kanada, La Frans, Lespay, yo kòmanse kanmenm ap fè yon sòt de asosyasyon. Yo fòme yon lòt asosyasyon pou kòmanse trake yon seri de nèg pou anpeche yo antre nan peyi yo. Paske yo di sa k ap pase la a, fò n di yon bagay. Sa vle di ke, ban m di nou yon ti bagay lasosyete. Ou wè Kwadèboukè ki vin pouri konsa a? 2015, 2016, lè m fèk gen enfòmasyon, parenn, Janjan, kòman nou ye? Gen de twa ti bandi ki ap fè wout nan zòn yo rele Papay sou Gantyè. Lè sa, m pot ko konn ap fè emisyon sou rezo sosyal yo, men m te toujou prezan. E yon nèg ki kapab di w sa m ap di la, li rele Edmond Jean Baptiste. Caraïbes FM. Pandan plizyè fwa m patisipe nan emisyon sou Karayib, m di si otorite yo pa aji vit, sa k ap pase la sou Gantye a, pi devan, nou pral sezi wè Kwadèboukè li enpratikab. M pa pwofèt de malè. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. M di si pa genyen ki fèt rapid kwadèboukè gon lè kap rive n pap ka frekante l paske bandi kòmanse pran zòn papay sou gantye nèg yo ap grandi yo kòmanse kounye a ap detounen kamyon yo kòmanse ap detounen kamyon nèg yo kòmanse kounye a ap rasanble zam. Jiskaske yo vin tonbe nan kidnaping. Jiskaske jodi a Kwadèboukè li enpratikab moun pa ka travèse l. Se mikwo m genyen. Se sa m ka fè, m ka denonse. M ka pwopoze, m ka ankouraje sa ki bon. Se menm reyalite pou Kanaran. Men ni jodi a. Sa vle di kisa a la sosyete? Sa vle di ke chwa nou yo, kalite moun n ap mete kòm dirijan nou yo, yo responsab malè nou. Mèsi zanmi m pou les etoiles. Kalite moun n ap mete kòm dirijan nou yo. Hein, wi. Raphaël Ligonde. Merci frère. Kalite moun nap mete pou kòm dirijan nou yo. Yo responsab malè nou. E la près ayisyèn pa inosan nan malè nou. E jan Morvan dil, eklatman sosyal la ap fèt kanmenm. Lolo power depi Martinik. Paske sa kap pase la jodi a. Li son on prèv wi. ki di n ke pèsòn pa epanye. E kèlkeswa moun ki la an Ayiti, yo ka viktim a nenpòt kèl moman done. E kèlkeswa moun ki vi, mwen, ou wè mwen menm, m, m sadik nan sans sa, jan e di, mèsi pou lè etwal. M pa bezwen moun ap di m janti, pa janti. Erol Senatus, mèsi frè. Mèsi Marc Orlens pou lè etwal. Tande byen. M pa bezwen moun k ap vin di w, nèg sa a misye awogan, li pa janti. Bon m di w. Pito w di m awogan olye w di m vòlò. K. Lawrence, Pito w di m frekan olye w di m nan kidnaping. Pito w di o misye, misye pa janti, pito w di m pa saj. Laurent Winchell, Olye w di m s on kidnapè. Olye w di m m ap vann lapawòl. M ap bay entevyou pou milyon. Tout moun m pale avè yo nan mikwo pa m li gratis. Paske m kwè antank Ayisyen gon rezon n kapab travay pou n libere Ayiti. E mwen te di l nan yon tweet yè, si pa gon tèt ansanm ki mete, pa gon feso ki fèt pou n chavire sistèm ki la a, pou nou repanse peyi an, fenk kare gen bandi, fenk kare gen kriminèl, fenk kare gen mizè nan peyi a.